Minis edikasyon an, Lesmy Maniga, pase move moman an Frans a Pari yè nan nevyèm edisyon Liv Ayisyen. Dyaspora kase mete nan bòl li, alafen yo pouse do l mete deyò nan nevyèm edisyon an. Dyaspora fache, yo di yo pa ka konprann nan peyi Dayiti jiska prezan timoun pa ka ale lekòl epi pou minis edikasyon vin ap flannen an Frans konsa. Medam, matmwazèl e mesye, ou pral wè videyo kòman dyaspora t ap eksprime kòlè l sou minis lan. Ou mèt rete la. Fòk mwen di w, ansyèn anbasadris Lèzetazini nan peyi Dayiti, Pamela White, mande Lèzetazini tanpri souple pou voye yon total de 2,000 sòlda nan peyi Dayiti pou kapab pwoteje moun ki pral pote èd ansanm avèk moun ki vilnerab yo jounen jodi a anpil timoun ap mouri, genyen yon ekip ki rive nan dènye nivo malnitrisyon an, yo pa kapab, gang yo ap batay, e non sèlman sa tou w ap gade timoun ki kouche sou moso katon k ap pran swen, bagay la difisil, ou pral gen plis detay. de nòt sa a talè konsa. Fòk mwen di w yè, bandi atake moun nan Kafou Fèy ankò. Bagay la difisil wi pèp ayisyen. Nan zòn Sous Matla, lapolis frape pyel atè. Medam, matmwazèl e mesye, selon enfòmasyon ki arive jwenn nou, anpil bandi ta tonbe, byen ke poko genyen yon bilan ofisyèl. Rale chèz ou chita konfòtableman. Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire. e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou pa rate okenn videyo zanmi pa w. Medam, matmwazèl se mesye, nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te depi w site non m, mwen pa egziste ankò. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se silans. An n pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen. Grann mwen konstwi yon pon, sèl li menm ki ka pase sou li. Grann mwen konstwi yon pon, sèl li menm ki ka pase sou li. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. anpil anpil. Medam matmwazèl e mesye jan kem te anonse ou minis edikasyon an pase move moman a Pari yè e byen minis nan ki debake nan peyi la frans li tal patisipe nan 9 èm edisyon liv ayisyen a Pari e byen Dyaspora a kase mete nan bòl li, dyaspora a mete pou misye, dyaspora a fè pran misye mete deyò, pouse do l paske nan peyi Dayiti. Jiska prezan, timoun pa ka ale lekòl, epi ou menm ou nan salon liv a Pari w ap pale gwo franse. E pitit pèp la? E pitit pèp la ki sa w ap fè ansanm ak yo? Kote responsabilite w? Timoun pa ka al lekòl, se pa pousantaj w ap bay, konbyen lekòl ki louvri. Epi jounen jodi a, ou an Frans, ou a Pari, ou nan salon liv, ou ap pale franse, etandike pitit pèp la li menm li pa ka al lekòl. Medam, matmwazèl, se mesye, an nou gade kòman djaspora t ap eksprime kòlè l. Koman dyaspora fache malgre anpil lot ap di poze poze gen fransèz kap di poze non se pa sa paske peyim pa ka ap soufri timoun pa ka al lekol non peyi epi pou minis edikasyon vin chita la ap ranse pèp ayisyen an nou swiv. Oui je vous connais Monsieur Dany Laferrière Mais mais tout l'autre vous êtes tous des hypocrites Acceptez ce minute united. Vwala, vwala medam matmwazèl e mesye, se konsa yon dyaspora t ap kase mete nan bòl minis edikasyon. Menm Dany Laferrière pase nan lo a tou. Menm li menm pase nan lo a tou. Paske ban m eksplike nou yon bagay mesye. Ban m eksplike nou yon bagay. M gen gwo respè pou nou. antanke entelektyèl, m gen gwo gwo respè pou nou. Nou konn li mesye, nou konn pale franse mesye. Tanzantan n ap resevwa de Grammy se trè byen mesye, men a kwa bon pou m ap pran gwo merit nan lòt peyi tandiske edikasyon peyi m pa bon. A kwa bon pou m papa, pou m manman, pou m santi m fyè? Tande byen yo pèp ayisyen, lè m lòt kote, yo ap onore mwen, y ap pase echap, yo ap pase meday nan kou m, a kwa bon pou m papa? Tande byen wi, pou m deyò gade nou y ap onore m tanzantan se ti kado, gade nou bèl memo yo ap voye pou mwen, etandiske m konnen lakay mwen pa bon. A ki figi, a ki konsyans, mesye? M konnen nou se gwo entelektyèl, pa gen pwoblèm. Men a kwa bon pou m gran entelektyèl tandiske mwen se dirijan nan peyi m? Sa k fè m gen non an, sa k fè m ap resevwa gwa mi an men lakay mwen pa genyen l? Lakay mwen bagay konsa pa preske egziste ankò. Pou m minis edikasyon, m pral patisipe nan salon liv, pa de pwoblèm, e tandiske lakay, timoun pa ka ale lekòl. Avan menm mwen pran avyon, m t ap kòmanse reflechi, men, si jounen jodi a m pral patisipe nan nevyèm salon liv Ayisyen an Frans, trantyèm edisyon an, kiyès ki pral patisipe? Trantyèm edisyon an, se kiyès ki pral patisipe? Kiyès ki pral reprezante peyi Dayiti? Eske ap gon minis edikasyon? Tande byen nou, eske ap gen yon minis edikasyon nan nivo m, ki gen kapasite m, ki pral reprezante peyi Dayiti? Fò m ta poze tèt mwen kesyon sa, se pa sèlman nan pòs la, wi m se minis, m konn li, wi pa de pwoblèm, m gen, m chaje privilèj, m gen tit minis la epi m ap flannen sou latè beni non. Men fò m chita pou m reflechi, nan 10, 15 an, kòman edikasyon an ap ye? Timoun sa yo jounen jodi a ki pa ka al lekòl, nan 10, nan 20, nan 30 lane, ki konsekans sa ap genyen sou peyi a? Fò m poze tèt mwen kesyon sa a. Si jounen jodi a mwen ka al patisipe, se paske jenerasyon anvan an gon travay li te fè. Ou kapab rayi Divalye nan nivo ou vle, men dosye edikasyon an m pa kache di ou, non li te frape fò. Maten kou aprèmidi timoun pral lekòl. Pou rantre nan akademi militè se pa t yon ti bagay ki fasil, fò w te ekselan. E grann mwen toujou konn ap esplike m kòman makout te konn ap pwonmennen anba tout raje pou chèche timoun. Tande byen wi pèp ayisyen, kòman tonton makout militè te konn ap chèche anba tout raje a timoun pou yo al mete yo lekòl. Koman yo te konn ap bat paran ki pa vle mennen pitit yo lekòl a lepòk konbyen kòb ou bay pou tout ane lekòl la yon goud yon goud pèp ayisyen pou tout ane lekòl la pou yon timoun militè wi ap chèche timoun anba raje makout gade nou ap chèche timoun tout kote trennen yo pou mete yo lekòl grann mwen sou tan François Duvalier kap esplike m sa. Li menm ki leve ansanm avèk bèlmè yo pat mete l lekòl. Gade byen pèp ayisyen kòman l pral konn li. Leve l leve ansanm avèk bèlmè, bèlmè a fè tout tan l nan mache. Lè jou mache, bèlmè a pran l, li pa mennen l lekòl. Bèlmè a pran ni, li soti ansanm avè l. Men l konnen l p ap ka rive nan bouk la, paske 8 è, 8 è 15, 8 è 20, kòman yon timoun fè nan lari? Kòman yon timoun fè nan lari nan lè sa a? M pa kache di w w ap pran makak pou w pa chape. Ebyen, gon machann manje, ki sa l fè? Li kite grann mwen bò kote machann manje a. Lè l kite grann mwen k bò kote machann manje a, se machann manje sa a ki pral aprann grann mwen fè manje. Pase l just pase l lage l, li ret anndan ti tant lan, epi l ap gade kòman madanm nan ap pile epis, kòman l ap mete manje sou dife etsetera. Epi bèlmè l menm ale nan mache al vann al fè pwovizyon, epi l kite l li pa mete l lekòl. Lè l kòmanse ti jenn demwazèl, se gran papa m ki pral montre l li. E gran papa m ki pral montre l li. E jounen jodi a, si grann mwen pran yon liv, l ap fè, l ap fè non sèlman tèz, l ap fè sentèz ansanm avè w. L ap tèlman met koze atè w ap di kèt madanm sa s on filozòf. Tande byen wi pèp ayisyen, yo te konn ap chèche timoun tout kote, on goud ane lekòl la te peye. Pou yo mete timoun yo lekòl yo pa aksepte pou paran an kenbe pitit li lakay li. E raple ou nan tan pase yo, yo te konn toujou di yo pap mete tifi lekòl la ekri ti gason lèt. Men nou te enbesil. Donk, si yo t ap chèche timoun tout kote pou mete timoun yo lekòl, gon preparasyon yo t ap fè, gon fason yo te wè bagay la. Men, ou kapab wè, imedyatman la demokrasi rantre nan peyi Dayiti, enben se politisyen, se otorite yo pèp ayisyen, kap lage lekòl se otorite yo kap itilize lekòl pou fè politik se otorite yo ki pa vle lekòl fonksyone kòman ou te ka konprann yon nonm tankou Andre Michel kap kanpe kap diw operasyon chire inifòm paran make non pitit ou anba pyel kenbe timoun yo lakay nou achte ti mamit sèl achte ti mamit agoch achte ti mamit adwat menm si se kredi operasyon Gade nou mete do Jovenel Moïse atè jounen jodi a kote nou? Kote ledikasyon an mesye? Kòman n santi nou pou n ap mache sou moun nou konn pale epi pou peyi nou timoun pa ka ale lekòl? Ki avni k gen pou demen? Si jounen jodi a, nou ka al pase, nou ka al patisipe nan nevyèm edisyon. E karant nevyèm edisyon an, kòman l ap ye? Kiyès ki pral reprezante peyi Dayiti? Mesye nou twò egoyis a la fen. Nou twò egoyis. Nou pa vin fè ti sale sou latè nap pase nou pap rete. Men a kwa bon jounen jodi a pou m ta santi m fyè pèp ayisyen pou m konnen nan travay map fè la a pou m pa kòmanse mete de ti fouko sou pye non kiyès kap pran la relèv kiyès kap ka kontinye gon jou m pap kapab ankò men fòk gon moun ki pou ranplase m m pa la etènèlman mwen pa la etènèlman. M pa vin fè ti sale sou latè, se moman pa m nan m ap pase men pandan m ap pase a fò m fè disip. Pandan m ap pase a fòk ke mwen aprann mwen kite yon bagay nan men ti piti k ap vini an. Men si ke mwen gen responsabilite antanke pi gran ki wè Pou m enstwi ti piti yo. M kenbe tout pou mwen. Tout kote m pase m vle se mwen. Epi sa dèyè yo pa konn anyen, yo sòt pase panyen pèsi. Epi m sòt tou. M pa moun. M s on bèt. M pa moun pèp ayisyen. M pa ka rele tèt mwen entelektyèl lè ke mwen nan yon nivo epi m ap gade ti sa k pral ranplase m yo. M pa wè gon preparasyon k ap fèt, m wè yo pa ko menm jwenn sa m te resevwa nan baz la menm. Non, sa pa ka fèt konsa pou gon minis ledikasyon nan peyi k ap di w lekòl ouvè 35 pou san, nou k nan kòmansman mwa desanm, donk lè l ap fin ouvè a 100 pou san, n ap nan me tonbe nan jen. Epi n ap mache apante salon kay kolon an. Nap mache apante salon kay kolon an epi anvan pale nap dim se kolon sa ki anpeche ledikasyon nou pwogrese. Men jan nou fè sanwont konsa mesye. Jan nou fè sanwont konsa. Donk lè wap gade, lè wap gade Dany Laferrière waw, bèl tèt, gwo entelektyèl, waw, chapo ba. Nivo konn li moun sa yo son bagay ekstraòdinè, pèp ayisyen. Men, konbyen ti Dany Laferrière ki genyen? Pandan ke yo nan laj sa nan peyi Dayiti, ki konsta ki fèt pou konnen, ebyen, nan nivo Dany ye, ki ti moun nou wè, nou kapab di, a, wè li, son gwo ekriven wi la byen pou jenerasyon pa l la. Chak ane, gon w ewo franse. Chak ane, gon w ewo ameriken. Chak ane, gon w ewo ostralyen. Chak ane, gon w ewo risyen. Men chak ane nou menm lakay nou, ki sa k genyen plis ti vole? Koman m santi m jounen jodi a antanke moun ki konn li pou m ap patisipe nan nevyèm edisyon liv Timoun pa ka al lekòl, peyi gangsterize, eske nan 40 lane aprè se pa yon chèf de gang k ap patisipe nan edisyon moun yo? Nan ki nivo peyi Dayiti ap ye? Nan ki nivo edikasyon an ap ye? Si moun anvan an pa t met yon fokis sou edikasyon, eske m t ap konn li? Si jodi a m konn li, ebyen fò m batay pou jenerasyon k ap vini an, pou ti piti yo konn li tou. E medam matmwazèl e mesye kite m eksplike ou yon bagay, nan peyi dayiti bagay yo plis pase sa nap imajine. Pase ke lekòl nan lòt peyi yo li pa rezime a sèlman konn li konn ekri, men fòk lekòl la kapab patisipe nan devlope peyi a tou. Lè m di lekòl pèp ayisyen, se pa sèlman rive lekòl la, aprann ABCD epi fini, konn ekri. Non, pale gwo franse non, e pa sa. Fè gwo tèz, gade nan fè gwo analiz, et se, se pa sa sèlman. Men fò lekòl la kapab itil, fò lekòl la kapab patisipe nan devlope peyi a. Si jounen jodi a n ap fè fas a kriz imanitè, moun pa ka manje, Nan lekòl yo, olye nou chita ap ranse, ap aprann timoun laliterati fransèz, men mete de kou agrikòl nan lekòl la tou. Pou montre timoun yo nan twa mwa, nan kat mwa, nan sen mwa, nan si mwa ki sa yo kapab fè, kòman yo kapab batay kont lafen, kòman yo t kapab batay kont kriz imanitè. E sa yo nou bezwen. Lekòl sipoze patisipe pou rezoud pwoblèm ijan yo. Lekòl sipoze patisipe nan sa. Se pa sèlman al chita lekòl la plen kran nou. Se pa sèlman al chita lekòl la fè repetisyon. Se pa sèlman al chita lekòl la aprann lang kolonyal yo. Men lekòl la sipoze patisipe tou pou rezoud pwoblèm ijan nan peyi a. Kolera ap fè raj, tout jounen epidemi, men kisa ministè a mete kanpe pou timoun yo pou aprann yo kisa pou nou fè, kòman pou nou defann tèt nou kont kolera, kòman pou nou defann tèt nou kont sida, kòman pou nou defann tèt nou kont tout vye viris ki kapab parèt, kòman pou nou fè sa, bay timoun yo yon ti bagay de baz. se pa sèlman aprann yo abecede la gramè fransèz non, non! Ledikasyon pa fèt konsa. Nan lòt gran peyi, avan menm timoun nan kite lekòl la, l gen tan soti ansanm avèk yon bagay nan men l, pèp ayisyen. Timoun nan gen tan soti ansanm avèk yon metye paske depi lè l lekòl la, yo gen tan kanalize l, yo wè ki sa l ka fè. Ou pa oblije fè tout bagay. Ou pa oblije fè tout bagay. Donk, si jounen jodi a, Nou konnen bagay la difisil pou nou. Yon peyi moun pa ka manje, m pa ka nan chita lekòl la ap fè bouch mwen long chita la etidye Lwi 14 sa, a ki sa sa pral itil mwen Lwi 14? A ki sa sa pral itil mwen? Non, nou pase tout tan nou ap aprann istwa lòt peyi, lòt nasyon. Men e nou menm, kilè n ap fokis sou tèt nou? Kilè nap fokis sou tèt nou ti mesye? Akwa bon poum chèf epi pou map gade pèp mwen an kap pase mizè? Pèp mwen an timoun yo ki paka al lekòl? Tandiske se yo menm ki lavni? Ebyen si ke sa pa soulve konsyans ou, depi lè w tonbe nan tèt leta son piki imòtèl ou pran? Son piki imòtèl nou pase pèp ayisyen fòn ta rive nou moman pou nou ta di kèt mesye sa kap pasem konsa kòman m fè sanwont konsa e nou rive nou kafou on dirè mwen granmoun yo pi sanwont pase jèn yo nan peyi a franchman granmoun yo pi sanwont pase jèn yo paske ou konn ap gade fokis pèp ayisyen m konn ap gade fokis granpapa m konn ap mete Focus papa m konn ap mete Focus gran gran papa m konn ap mete sou dosye edikasyon Ou pa ka soti lekòl gade nou pou yo ap gade kanè ou pou yo wè ke ou fon 5 kot w ap antrave l Kot w ap rantrave l sa k pase kisa w t ap fè E avan menm lekòl la ouvri, yon mwa davans, yo gentan achte liv yo, yo kòmanse fè kou ansanm avè w, ba w leson pou w etidye yon fason pou w kapab avanse plis. Avan lekòl la ouvri an septanm wi. Vakans gentan fini pou w depi fen jiyè. Pase w kòmanse gen leson, w kòmanse gen devwa pou w fè, pou w kòmanse abitye ansanm avèk klas, gade non, ou pral rantre ladan an. Yo fè rapèl pou ou, gade nou y ap ba w leson, donk lè konsa ou menm lè w rive nan klas la, gen bagay ki pa parèt etranj pou ou, ou vin pi byen konprann toujou. M sezi wè, nan tan pase yo, epòk Jovenel Moïse te la, se pa paske ou pa vle yon nonm epi pou w di w ap kraze edikasyon, non, sa pa fèt. Nan lòt peyi yo menm si w tande gen lagè men timoun toujou al lekòl. Pase apre lagè a ki sa k pral pase? Eske nap ret avek yon paket moun sot pase pran enpèsi? Kisak pral pase anko? Koman peyi a prale? Operasyon chire inifom, operasyon make non pitit anba pye, epi jounen jodi a ou gon minis ledikasyon, tande byen wi. Pase, si ke ou ka al chwazi pou yon pos konsa, nou konnen Nesmy Maniga son gran tet, son gran entelektyel. Men, fò w konprann, apre tout deblozay sa yo k fin pase nan yon peyi, operasyon kraze, operasyon brize, operasyon boule, operasyon redui an sann, jounen jodi a pou minis edikasyon nan gouvènman sa e pou ap mache gade nou ap pante kay blan epi lekòl pa ka louvri, se pou w louvri lekòl, se pou timoun yo gen aksè pou yo al lekòl. Menm jan w ap gade kòman Lafrans ap evolye se gras avèk ledikasyon. Gon kote yo kòmanse jounen jodi a gon kote pou nou kòmanse fò n aprann pran responsabilite nou ti mesye. Fò n konprann nou pa la etènèlman, nou pa pran piki imòtèl depi n tonbe nan tèt leta n ap mouri yon jou. Si papa w, si jenerasyon pase a pa t fon travay ou pa t ap rive nan nivo sa. Si jenerasyon pase a pa t kenbe, pa t ba w moso ledikasyon, jounen jodi a, ou pa t ap ka al patisipe nan nevyèm edisyon liv an Frans. Ou pa t ap kapab. Men e timoun k ap vini yo, ki sa w di pou yo antanke minis edikasyon? Pèp ayisyen franchman, gen de bagay, si m otorite k ap pase nan peyi m, fò m ta wont wi mache sou moun. Fò m ta wont mache sou moun. Imajine w pou lakay mwen pa gen sekirite epi tout jounen, tout lasent jounen m ap apante kay blan, m ap pran avyon, m ap vole monte, vole desann. M ap mache nan peyi k gen sekirite, fò m ta wont, fò m ta di ki sa k pase, menm jan mwen menm m ap mache la jounen jodi a, sa k pase ki fè m pa ka mache lakay mwen konsa? Ki sa k pase ki fè m pa ka alèz lakay mwen konsa? menm jan m ka chita nan yon bèl salon a Pari gade non nan edisyon liv m ap rankontre anpil moun santi bon men sa k fè lakay mwen tou dyaspora pa ka desann pou vin fè edisyon liv tou sa k pase yo pa ka desann pou yo vin fè vant sinyati yo pa ka desann pou yo vin pale pou yo rankontre ansanm avèk lajenès tou sa k pase nou pa ka chita la mesye pou n ap reflechi mezi pwentne nou. On dirè lè w gen twòp konesans ou vin sòt pèp ayisyen pou lè dirijan an Ayiti. Lè map gade kòman lòt peyi ap planifye pou pèp yo a epi mwen menm m pa bò isit mwen se minis planifikasyon e map gade nan ki eta peyi m ye byen men se pou gang yo sèlman map planifye se masak sèlman map planifye pwiske se sa yo k fè plis nan peyi a. Kòman m tap santi m kòman map gade pitit mwen madanm mwen nan je. Medam, madmwazèl, se mesye, petisyon an se pap yon blag non, se pap jwèt non, operasyon depòte madanm, pitit, mari, fanmi, otorite kowonpi. Pa gen jwèt nan bagay yo non. Pase si madanm yo, si pitit yo te nan peyi a, yo tap konnen fòk lekòl fonksyone. Pitit Nesmy Maniga nan peyi Dayiti pou lekòl pa ta fonksyone, depan ou tou l tap ouvè. Mwen kwè m sa m di w la wi. Yo tap kreye mwayen pou lekòl la ouvri wi. Yo tap kreye mwayen pou timoun yo konn li wi. Pou timoun yo konn ekri, pou timoun yo aprann wi. Depi nan klas la gon bagay yo kapab fè pou kapab ede yo, pou kapab soutni yo, pou kapab jwenn manje pou yo manje wi. Medam, matmwazèl e se mesye, e sak fè pa bò isit, m pap janm sispann pale de peyizan. Paske peyizan an pa gen menm tanperaman ansanm avèk mesye sa yo. Lè yon timoun leve an pwovens, tande m byen wi pèp ayisyen, lè yon timoun leve an pwovens, papa ou se tè l konn plante, manman ou se tè l konn plante, se vann li konn vann, m pa kache di ou, depi nan 6, 7 an, gen anpil gwo lajan w ap konnen pwiske w ap vann tou. Ou gentan gen sans lan lakay ou, a mwens ke w ta sòt. Pase mwen menm depi nan 7, 8 an, pèp ayisyen, m konnen si ke mwen bay, yo ban m 1000 goud, yo vin achte, m konn kòman pou m kontwole lajan pou m bay monnen. M pa bay lan plis. Olye lan plis, m prefere rete, m di tann manman m vini la ba w monnen an. Si m pa konprann, pase dèfwa l konn goud, goud senkant, etsetera, ou konnen nan tan sa a te gen senkant kòb, donk jounen jodi a yo elimine senkant kòb. Donk, papa m pral plante mayi, lap fouye tou mayi a, pandan lap fouye tou mayi a met atè, li di ou mete 3 grenn mayi nan chak tou. 3 grenn mayi, 2 grenn pwa kongo, 3 grenn mayi, 2 grenn pwa kongo. Yo ap me fè tou met atè epi ou menm ou ansanm avèk ti po ou ki genyen pwa kongo mele ansanm avèk mayi ou ap plante. Tou sa se pou l prepare ou, sa ka rive gon maten li pa leve nan kabann, li fon stwòk, li malad, Men se pa pou sa, se pa paske l malad pou ke tè a pa ka plante. Si twou mayi a te kòmanse fouye pou l pa ka fini, si m jaden an te kòmanse fèt, men mayi a la, men pwa la pou m pa ka fin plante l. Li pa t bezwen gen pitit. Ou pa itil anyen sou latè. Si ke w pi gran, epi sa k ap vini yo pa ki ton bagay pou yo. Ki sa w itil sou latè? Ki sa ke ou itil sou la tè? Fò m poze w kesyon sa. Donk, lè pouwa a ap plante tou, yo chèche yon bout manchèt ba ou, yo chèche yon louchèt ba ou, louchèt la se lè ke digo a kòmanse fini pèp ayisyen. Kounye a, li vin ret yon ti pwent, yo itilize l pou plante pwa. Lè w ap plante pwa, 3 grenn pwa, 4 grenn pwa nan ti tou epi w ap avanse. Yo montre ou sa. Lè pou plante manyòk la, yo montre ou kòman pou plante manyòk la pou pa mete bout manyòk la tèt anba. Lè pou plante patat la, yo montre ou kòman pou plante patat la pèp ayisyen. Kò fò plante lyann nan nan nòmal pou ke lyann nan byen pran e gen tan pou plante l tou. Lè pou plante joumou an fò veye lin nan, fò boule boukan, donk fò chèche yon touf. On bann raje ou mete non espas, ou boule touf zèb la, epi nan espas sa a ou pral mete grenn joumou an anba tè, fò w veye lin nan tou. Donk tout sa yo prepare w pou ke lè yo menm yo pa la, pou sa yo pa disparèt sou sifas bout tè peyi Dayiti, pou jenerasyon k ap vini an kontinye plante joumou, kontinye plante pwa, kontinye plante mayi, yo pa mouri ansanm avèk. Tout sekrè sa yo, yo transmèt yo bay jenerasyon kap vini. Men dirijan nou yo, kisa nou fè? Koman nou aranje nou? Jounen jodi a, m te kapab di fason papa m te konn plante latè, mwen menm m pa ta sipoze nan plante latè konsa ankò. Paske fòk agrikilti a modènize nan peyi Dayiti. Menm jan tou, fòk edikasyon an modènize nan peyi Dayiti. Si nou te konn li mesye, nou pa ka vle pou tout bagay ret nan kran nou pou n se sèl mèt eseyè, tandiske jenerasyon k ap vini an, yo sòt pase pan epèsi, apre sa n ap di lajenès rabòday, lajenès dis, lajenès dat. Bon se sa nou ba yo. Nou kenbe tout bagay nan kran nou, se sa nou ba yo. Ebyen se li pou yo pran. Sa k fè lè ti chinwa ap leve l pa chwazi pou yon lòt chimen, se paske gouvèneman, se paske peyi a di, ebyen gon liy pou swiv. Men koman bagay la sipoze fèt? Sak fè kore di nò pa konsa? Sak fè kore di sid? Sak fè les etazini pa konsa? Depi lè wap leve gon sistèm ki byen plase ki di men ki lign pou pran? Pou moun men ki sa pou fè? E yo egzijew men ki lign pou pran? Paske fòk ou gade lonè. Fòk ou kenbe standa. Yo ap jere sa. Men pa bò isit. nou mouri kite mele nou. Depi nèg la fin batay pou l rive anlè. Pou l te rive anlè a pèp ayisyen li fè tout vye zak malonèt li touye moun, li bloke lekòl, li fè tout vye bagay. Non, politik la pa ka rive la mesye. Politik pa ka afekte ledikasyon. Medam, matmwazèl e mesye, operasyon depòte fanmi otorite kòwonpi, pwiske si fanmi yo te nan peyi sa a, franchman, doulè n ap konnen, tribilasyon n ap konnen pandan dènye moman yo la a, nou pa t ap konnen yo. Medam, matmwazèl e mesye, ebyen, m ap fè yo konnen, moun nan Kafou Fèy yè aprèmidi pase move moman. Selon enfòmasyon ki arive jwenn nou se ke se nèg nan Gran Ravin ki desann vin atake. Raple ou nan jou pase yo, yo te desann deja yo atake men lapolis te repouse yo. Donk yèswa ankò yo desann yo vin atake donk moun nan zòn nan mande lapolis tanpri pote yo sekou puiske nan zòn savann pistach m kapab di se zòn sa a moun yo pase pou yo rantre nan kapital la donk se la ki genyen yon komisarya e se la bandi yo pa gen kontwòl. Se zòn wi. Bandi a, bandi yo pa gen kontwòl. Jiska prezan yo ap eseye fè atak tanzantan. N ap mande lapolis, tanpri souple sa ki gen volonte, eseye wè kòman nou te kapab plis sekirize zòn sa, ranfòse polisye ki nan blòk sa yon fason pou zòn sa, pou popilasyon an kapab jwenn li pou l pase pou l vaki ansanm avèk aktivite l an atandan operasyon fèt lè nou gen tan ae revòm di nou lè nou gen tan lè nou gen tan pou ke wout yo kapab debloke jan ke yo ta sipoze debloke byen ke pèp ayisyen m sezi wè ke baryè wanament lan ouvè anvan baryè matisan bon kòm son peyi ki spesyal nou pap tèlman trò kòmante sou dosye sa mèdam matmwazèl se mèsye ensolit nou pou jounen jodi a. Ala kote moun yo ka fè makak pa pase nan levanjil. Ala kote moun yo estipid pa pase nan levanjil. Bon ki istwa sa? Yon kòd mare nan kou pastè, gade nou yo ap trennenl. Eyy non, levanjil la dous pèp ayisyen, el pa gen parèy. Ala traka pou lavi kayte. Frèzè sè byeneme, ebyen. notre cher sugar daddy yeah sugar daddy yeah nan dat ki te 29 novembre lan sugar daddy minis sante a ki pa an sante ki malad Docteur Alex Larsen siye ansanm avek Taiwan a travè anbasadè Wen Yang Kou Yon konvansyon patenarya vize pou ranfòse efò gouvèneman ayisyen an nan lit kont kolera. Konvansyon sa a pral pèmèt yo fè akizasyon kit sanitè e mobilize resous nesesè a enstitisyon depatmantal yo, pou redemaraj ijans pwojè a. Konvansyon sa, toujou selon misyon diplomatik la, temwanye nouvo lespri patenarya kalite yon asistans pwonp ant 2 peyi yo. Minis Sante malad la salye pwonpitid. Minis sante malad la salye pwonpitid gouvèneman Taywann nan, repons sa a ki tradui solidarite kontinye anvè pèp ayisyen an. Men, kite m di nou bagay, bon jan nou fè visye konsa? Jan nou fè visye konsa? Mwen menm m ta renmen konnen ki lè gouvènman ayisyen an, wè sa m di w la, ap temwanye, hum, ap temwanye, ay Bondye papa. Men jan nou fè visye konsa. Mwen menm pèp ayisyen, m ta renmen wè yon jou pou gouvèneman Taiwan nan tou ap temwanye, wè sa m di w la nouvo lespri patenarya Ayiti ansanm avèk yo menm. Serye m ta renmen wè sa, m ta renmen wè sa tou. On maten pou n ap siyen konvansyon, epi èd ap soti lakay nou pral nan lòt peyi. Nou visye, nou visye. Epi kounya la nap remèsye minis pou pronpitid wi sa ki tradwi solidarite kontinye e pa vre? Men nou menm kilè tou nap kontinye? Kilè nap fon jès pou yo di ebyen sa ki tradwi solidarite kontinye? Sa vle di moun toujou ap solidè ansanm avèk nou pa janm solidè a pèsòn nou kondane pou nou mouri nan povrete nou kondane pou nou manje lafyant ekskize m ekspresyon an pèp ayisyen. Paske lè w wè yon minis sante kanpe l dou konsa, sa ki tradui solidarite kontinye anvè pèp ayisyen. Sa vle di yo menm yo la pou yo kontinye bay nou menm. Kisa n ap bay? Kisa n ap bay yo tou? Fòk yon jou kanmèm nou ta poze tèt nou kesyon sa. Nou visye twòp ti mesye. Nou saf twòp. Ala traka pou lave kay tè. An n kite sa la pou l pa fè zen pèp ayisyen. Genyen Komisè Jacques Lafontant ki nan tribinal premye enstans Pòtoprens lan ki demanti enfòmasyon ki t ap sikile sou rezo sosyal yo kòmkwa Albert Syvenson alyas Jooma ki nan prizon Pòtoprens li ta libere l. Ebyen Albert Stevenson. alyas Djouma se yon chèf de gang ki t ap opere nan Simon Pele. Nòt sa ki pote dat 2 novanb, komisè gouvèneman fè konnen jiskaprezan Djouma andedan prizon. Bon, ala traka papa. Medam, matmwazèl e mesye, towo sa w ap gade la a, li rele Jean Sylvain. Eleman sa gen 27 lane, lapolis nan Senmak arete l yè dimanch lan. Misye se yon gwo tèt nan baz gran grif gang sa ki twouve l nan Savyen nan depatman Latibonit. Lapolis pran l nan yon zòn ki rele Moro Dwèt, yon lokalite nan komin Ti Rivyè, Latibonit. Lapolis, kontinye fè travay ou, pitit gason m. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse ou, genyen ansyèn anbasadris Lèzetazini nan peyi Dayiti, ki se Pamela White, ki mande ansanm avèk administrasyon Biden nan pou ke yo ta voye 2000 sòlda nan peyi Dayiti pou ke yo kapab pwoteje moun kap pote èd alimantè puiske anviwon 20 mil moun menase de famin inimèt e non sèlman sa tou genyen 2,9 milyon moun ki soufri malnitrisyon nan dènye nivo. E pandan dènye moman yo la a, gang yo k ap batay, gen timoun ki blese, w ap gade yo ki kouche sou moso katon. Donk, plis pase 7 mil moun nan mwa oktòb la kouri kite kay yo akoz de gang yo ki t ap batay, anpil mari mouri, anpil manman mouri, timoun yo vrèman ap viv. yon lanfè donk e non sèlman sa tou kolera ap fè raj ti bebe ap mouri donk nan zòn ki gen lagè yo bagay yo ekstrèmeman difisil donk ansyèn anbasadris la mande pou yo voye yon total de 2000 sòlda nan peyi dayiti pou kapab pwoteje moun kap tante pote èd bay moun sa yo ki an difikilte. Depi plis pase 6 mwa sitiyasyon ekstrèmeman konplike nan peyi Dayiti, gen anpil desizyon ki pran, L'ONU pa sispann reyini sou non peyi Dayiti, anpil gwo reyinyon ap fèt dan le mond, men jiska prezan pèp ayisyen anyen poko di, donk ansyèn anbasadris la li menm li mande ansanm avèk Lèzetazini Damerik pou yo fon jan silvouplè pwiske moun yo ap mouri. nan peyi dayiti. Medam matmwazèl e mesye byevini nan ayiti peyi spesyal nou peyi a trè trè spesyal wi e pwofesè kisa mo sa vle di pou ou ayiti kisa ou konprann an de mo sa ban nou ti limyè. Ayiti sèt yon prizon son zòn lanfè li pa menm yon zòn de pigatwa son zòn lanfè anfè anfèrme kèlke pa le mo anfè prefiks anfème, anfè, Ayiti, lanfè, an, ou jwenn le mo anfè ladan. An, an, Ayiti anfème, men kyès ki anfème Ayiti a la menm? Kyès ki fèmen l? Ki lokatè k ladan silvouplè? M poko janm sezi konsa. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sila. Antouka pèp ayisyen jan m toujou renmen di l, Ayiti diktature la pèl dè santi, Ayiti demokrasi se la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete ki vivra vèra, ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w. Ba ou lavi ak la sante bonjour bonswa tout moun non pa mwen se fouco e nap kwaze nan lot video o revoir a la prochèn bizou bizou mouah randevou kase 7 heures.